Komisè Muscadin ansanm avèk moun nan Nip se de zèl ki kole nan yon sèl zwezo. De zè nan maten, komisè a leve l mete bòt li nan pye l, li pase pye bèf li nan do l, sa w tande a, direksyon pou Biwo imigrasyon nan Miragwàn. Rive komisè a rive, li pral mete lòd nan dezòd, li deklare. Anvan, se te ti koze mennaj ki t ap regle nan dosye paspò a, dosye zanmi. Men kounya ak prezans li, li vin mete lòd nan dezòd, sitirans sa a fini. Ebyen frèzesè byeneme, komisè a te tou anonse Nan tèt kole ansanm avèk polis nan Tigwav, sa w tande a gon gwo bout tonton operasyon ki pral fèt. Depi plizyè jou, gen yon endividi non l site nan asasina yon sitwayen. Li stil kontinye ap banbile nan zòn nan, ebyen l pral mete pye l atè li menm ansanm avèk polis nan Tigwav, sa w tande a yo ap mare endividi sa a mete l nan depo. Ou pral tande deklarasyon komisè a e swiv kòman komisè a t ap mete lòd nan biwo imigrasyon nan Miragwàn. Ou mèt rale chèz ou. Frè e sè byeneme ou kwè se koze nan lemond ebyen lajistis Lèzetazini Damerik mare yon granmoun meksikèn ki genyen 94 lane. Granmoun sa ki t avèk yon bann mariwana sou li. Oh oh! Yo kondane granmoun nan pou 12 jou prizn, alon lajistis amerikèn sa. Yo kondane granmoun nan pou 12 jou renouvlab pèp ayisyen, si l toujou an vi. Rale chèz ou, m pral prezante ou granmoun sa. Bonjou bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like. Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont. E kont sa ki se te, Manman m toutouni, men l kouvri tout moun. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, Repons lan se syèl. Ann pa ti krikrak nouvo kont nou genyen, bèl fanm kou Adelina, men domaj li toutouni. Pa ezite, kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Efektivman medam matmwazèl e mesye se fouco zanmi info paw ki rantre lakay ou mwen diw byen vini ankò yon lòt fwa jan keun te anonsew komisè muscadin ankò yon lòt fwa fè mèvèy nan nip peyi a Li te dezè nan maten, Komisè a leve, li mete bòt li nan pye l, li pase pye bèf li nan do l, li fin fè lapriyè l, li jete dlo, li di direksyon nan biwo imigrasyon nan Miragwàn. Frè e sè byeneme, rive Komisè a rive, a dezè, li jwenn plis pase san moun. Ki gentan nan espas la. K ap dòmi. Yo ap veye. Yo ap veye pèp ayisyen lè le jou gade non. Pou yo gentan plap yo pran liy. Yon fason pou yo kapab gentan fè paspò yo depi byen byen bonè. E pi frè se sè byen eme. Komisè a esplike. Anvan. li te solisite dosye sa a, ebyen, se dosye ti menaj ki t ap jere, ti zanmi, moun pa ki t ap jere nan dosye fè paspò a. Malgre, moun ki la yo, Leta peye yo pou yo bay tout moun sèvis. Nan sousi pou ke li pwoteje chak grenn sitwayen nan Nip, pou ke yo gen aksè ansanm avèk bon sèvis, Li di, fò m fon kout pye anba a paske lè ou son lidè, ou pa la sèlman pou bay lide epi ret on kote epi voye moun al fè men li enpòtan tou pou ou menm ou deplase, ou ale sur les lieux yon fason pou kapab swiv kòman pwogram nan, kòman sa k ap fèt la ap dewoule. Eske tout bagay ap mache nan nòmal oubyen eske gon fay kisa k sipoze fèt? Ebyen frè se sè byeneme, Komisè a rive, li separe kat, li fè prèske tout jounen an nan biwo a, e ou pral tande deklarasyon l. Kòmanse rale chèz ou. Papa ti m yo gen. Gen dwat gen dwat yap ban nou l. Se pa dwat non. Prezans nou la jodi an, se pou fasilite tout moun fè pyès yo, tout moun fè paspò yo. Jan bagay la tap dewoule o debi a, se yon kesyon de zanmitay, se yon kesyon de otorite pran ti fanm, pran ti zanmi, mete nan tèt nèg la. Mwen menm mwen la depi 2 zè di maten. Men l deja 3 zè pral 4 è. E moun ki, lè m parèt la a 2 è di maten, m rèd piske se te 100 moun k ap dòmi nan espas sa a. Pakont, 100 moun sa yo, nou vini, nou premye ba yo kat, yo antre, yo sèvi, yo al lakay yo. Èske w tande, pèp Ayisyen? Anvan, se t on koze ti mennaj, ti zanmi, otorite pase, yo pa bay sèvis men yo toujou vle pase an vip. nan peyi dayiti, wa san lòd pa ou pa pase otorite. Yo pap bay sèvis men yo toujou vle pase anvan nan ti kal sèvis ki genyen. Depi m jwenn kite mele m ansanm avèk rès yo. Defwa se tris ou pèp ayisyen. Pou minis ki ap pase nan yon zòn, epi ap piiiw piiiw piiiw piiiw, l ap di avanse avanse pou minis la pase. Chèf kan san mavò desann al gade yo di kèt bagay la yon ti jan konplike wi, blokis la rèd, pa gen yon ase wout. Depi m jwenn kote pou m pase, depi m genyen yon jewofa pou m ap fè bri nan zòrèy moun, epi pou yo ouvè ban m pase, kite m ele m ansanm avèk lòt. ki pa gen aksè a, ki te mele m ansanm avèk moun ki malad akoz pwoblèm wout yo pa ka rive lopital. Ann avanse komisè. Donk demach la se pou fasilite fanm ansent yo, ti bebe yo, andikape yo, vieya la yo fè pyès yo san tèt chaje, a 100 pou 100. Wi, m kapab di sa. Paske majorite moun yo fè kat yo e san pa. Men, sòf ke mwen mwen garanti moun yo, depi yo vini, yo dwe fè paspò a nan tout kiyès yo. Si gen ogmantasyon pou fèt, sa a se bagay ki gade moun yo. Ni m pa okouran de sa non plis. Ni pa gen moun ki plenyen devan mwen ki di m konsa ke yo ogmante pri a sou yo. Mèkredi, ensi de swit. Mèkredi, egzakteman. Fon ti poz. Pase sè byen eme gon koze komisè a di ki ekstrememan enpòtan nou pa ka pase sou dosye sa. Li rive a 2 zè nan maten nan espas la, li jwenn plis pase 100 moun gen tan. 18 jiridiksyon peyi a. E n ap mande yo pou yo pran responsabilite yo. Responsabilite yo avè pèp la paske pèp la ki peye yo. Wè, vwala, medam, matmwazèl e mesye, ou t ap tande deklarasyon komisè Muscadin toujou nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye paspò. Frè e sè, gon bagay pou konprann. Komisè a eksplike li leve a dezè. Li ale nan espas kote yo ap fè paspò a nan biwo a. Li jwenn plis pase 100 moun. Moun sa yo ki gen tan la, ou kapab wè konviksyon yo, ou kapab wè detèminasyon yo pèp ayisyen. M bezwen paspò a ka wè ki kantite sakrifis yo fè. Yo pa konn si lougarou egziste. Yo pa care de kout lè. Yo pa pè kout poud. Yo pa pè pou yo kwaze avèk rejiman. Yo pa pè lougarou. Yo pa pè anyen. Yo pa pè ensekirite. Paske, m ap batay. pou ke mwen jwenn paspò pa m nan. Èske ou konprann? Èske ou konprann sa m ap di w la la a? Si tout moun sa yo ka debake nan yon espas, biwo a pral ouvè zòn 8 è edmi pral tonbe nan 9 è, ou kapab wè kantite sakrifis moun sa yo fè. E se menm sa tou ki konn gen devan bank yo. Bank nan peyi Dayiti la plipa nan yo ouvè a 9 a 8 è 30, 9 è. Men dè fwa pou jwenn ti kòb la ou oblije leve depi 4 è ou pran lari. Dè fwa menm machin pa gen pou gentan rive devan bank lan a 5 è. Lè w rive w gentan jwenn pil moun kanpe tandiske l pral ouvri jous 8 è 30. Gade ki kantite tan w fè kanpe, w ap pèdi tan sou lajan w nan ankò. Menm jan ke ou fè sakrifis pou leve pou ka al chèche kòb la, ou pa vle rive nan yon lè pou liy nan gentan men longè. De menm tou, se paske w aksepte wi. ansanm avèk vye sèvis tèt chat sa yo ap ba ou ki fè w wè yo pa vle ouvri sikisal la. Pase lè l te fèt se te 50 moun ki te rete nan zòn nan, kounye a vin gen de twa mil moun ki rete nan zòn nan toujou nan menm ti kounouk la yo ap sèvi nou vin gen plis kliyan. Ou kapab fòse moun ki gen biznis sa a pou ke li ouvri pase si w ap fè lajan Si vin gen plis kliyan, vin gen plis demand ebyen fò w batay pou w bay yon pi bon sèvis. Ann retounen nan dosye Miragwàn lan. Plis pase 100 moun gen tan kouche nan espas la. Nou pa pè anyen. Sa montre ke pèp ayisyen, si jounen jodi a peyi nou ap konnen sa l ap konnen la, nou pa gen pyès moun pou n akize. Nou pa gen pyès moun pou n akize. Gade yon detèminasyon! Gade yon pouse! Objektif la se fè paspò a kèlkeswa lè kondisyon, menm si bagay yo difisil, lapli, kout bal, fò m soti pou m al fè l. De menm tou, jounen jodi a, pil vòlè sa yo nou gen nan peyi a, se paske nou sitire yo. Si peyi a ka twouve l nan sa l ye jounen jodi a, se nou ki lakòz. Gade sakrifis n ap fè pou n jwenn yon paspò, yon fason pou ke n al chèche lavi deyò, nou te kapab rete lakay. Se nou menm wi k fè peyi a sa. Pase si nou t ap veye konsa, si nou te de santinèl, Nou pa tap kreye 2 Nenel Cassy, nou pa tap genyen Laura et Kale sa yo, nou pa tap genyen 2 Youri, nou pa tap genyen 2 Ariel, nou pa tap genyen 2 Andre Michel, nou pa tap genyen 2 Bertho, nou pa tap genyen pil bann oligak sa yo kap souse paske yo konnen nou toujou sou 2 pye militè nou, nou pap domi, gen de bagay ki pap ka pase. Men, se paske nou chwazi viv tankou kochon. Depi tèt m anndan, kite mele m ak bounda m. Se lè yo prèske fin detripe nou nèt met atè, lè sa ou kòmanse santi soufrans ak doulè a, w ap pete kouri kite blòk la. Men ou pa t janm wè li enpòtan pou ko sekirize tout ti sa w genyen, tout ti pati nan kò ou, pou evite van pikole dan sou ou. Èske w konprann dosye a pèp ayisyen? Donk, si ke nou te pran responsablite n, jounen jodi a, nou pa t ap nan pete kouri konsa pou n ap fè paspò non. Depi timoun nan fèt li t ap deja gen paspò l, kat de nesans tout bagay nèt wi. Paske, de jou an jou, nou t ap manifeste pou ke nou jwenn pi bon sèvis toujou. Men se pa sèvis tèt chat sa yo. Donk, lè yon nonm deside al fè paspò l, se pa pou l kite peyi a pou afè pa bon, men se paske l vle al vizite yon lòt kote. Konsa tou li di bon, m deside fon lòt avanti, bon m fon kite peyi sila a pou kèlke tan, m pral viv yon lòt kote. Men se pa paske afè pa bon, li pa ka manje l k ap leve l kite peyi Dayiti. Jamè! Donk, frèz e sè byeneme, se la a m bezwen rive ansanm avè w, dènyeman ou kapab raple w mwen te di w nou touye Leta san nou pa rann kont. Gon seri de moun k ap di w enstans konsène, gon seri de moun k ap di w se Leta, se Leta, mande m kiyès ki Leta? Men se nou ki Leta a. Ou pral di m konsa, si se nou k leta poukisa se nou k ap viktim, se paske w pa pran responsabilite w, se paske w toujou nan plenyen. Jou w sispann plenyen w ap wè si sa p ap chanje. Ou konnen si pou w manje se travay pou w travay, ou travay. Si gon moun ki anpeche w travay, ou travay li. Yon bagay senp wi, klè wi. Ou konnen pou ke ou genyen bon lopital, se travay pou travay pou konstwi l. Gon lot kriminèl asasen, li menm se kadav li bezw li renmen wa devan l, li anpeche w fè lopital la ak kadav li. Bagay la senp. Ou konnen avni peyi bati sou edikasyon. Gon tèt pete, gon esklav Gon souf nan tchou, gon boukliye sistèm ki anpeche sistèm edikasyon an monte jan l sipoze monte. Epi ou kenbe l ou edike l anba raje a? E sa w fè wi. Se sa w fè. Gon vakabon ki la ki anpeche sekirite tabli sou tout teritwa peyi a. Ebyen ou kenbe vakabon sa w lage ensekirite nan dèyè l. Se nou, se pa pyès moun k ap vin fè l pou nou. Atò jounen jodi a ou kapab wè kòman nèg yo gangsterize peyi a, se nou k asepte wi. Se nou k aksepte Nenel Cassy wi. Se nou k aksepte Youri Latortue. Se nou k aksepte Lambert. Se nou ki aksepte Arnel Belize. E nou k aksepte yo. Si n pa t aksepte yo pèp ayisyen yo t ap konfòme yo, yo pa t ap konsa. Men nou plis prè pou n pete kouri. Nou plis prè pou n di kite mele m, epi kou bagay la grav, w ap wè detèminasyon, w ap wè konviksyon nou, nou fou nan la repiblik. Si premye fwa nèg sa yo k ap finanse gang nan peyi dayiti, Yo te parèt ansanm avèk yon douz, yo lonje bay yon jenn gason nan katye popilè a. Moun nan zòn nan te kenbe misye, yo pase tout douz la epi gade nou rès bout fè yo kraze l nan tèt li. Nou trase yon egzanp. On nèg swa nan sektè prive oubyen nan politik t ap debake nan katye popilè a. Paske l wè moun yo vilnerab, li wè moun yo pa ka manje. Li tap batay, gwo biznis si gen nan zòn nan, li kreye travay pou ti jèn sa yo vin travay. Li ede zòn nan avanse. Si ke lè politisyen an te debake nan zòn nan, li te ba ou yon sak galil, ou te kenbe l ou pase tout sou li. Gade nou galile politisyen an, byen galile. Tu konpran? Ebyen, ki sak tap pase? Lòt grenn ki t ap vini an, li t ap batay pou l wè kòman l te kapab fè wout nan zòn nan, kòman l te kapab ede konstwi kay, kòman l te kapab mete dispansè, kòman l te kapab mete sant pwofesyonèl, kòman l te kapab mete lekòl, kòman l te kapab òganize de chanpyona je etsetera pou timoun ki nan zòn nan, ou t ap wè ki kantite talan k t ap soti. Men, se paske nou aksepte yo, lè yo vini ansanm avèk de grenn diri, twa glòs luil, epi sa w tande yo ba nou senk galil, galil la pi chè pase nou, wi galil la vin pi chè pase nou. Ase, yon nonm ki fin ba ou yon zam, epi l voye w al touye, sèke galil la pi chè pase lavi. Donk kounya la a, si lè l te vin avè l la ou te chwazi tou elimine l ansanm avè l, li pa t ap fè sa n t ap korije l. Lè gon nonm ki vini l fè 70 pwomès, epi lè l rive nan fonksyon piblik la kisa l fè, se vòlè, se fè zak malonèt. Lè l retounen nan zòn nan nou te kenbe l nou bimen l anba kout bwa. Dezyèm sa k t ap vini an, l t ap pran responsabilite l. Lè l fin di pèp la l ap fè tèl bagay, tanzantan l t ap vini pou l esplike pèp la nan ki nivo l ye. Nou pa t ap gen tout ti visye sa yo. Nou pa t ap gen nèg k ap mache gangsterize apre sa, yo pral mande entèvansyon militè. E gen yon lòt bagay pou konprann pèp ayisyen nan dosye sa a. Ou wè kote w wè nèg yo mande entèvansyon militè a? Ou wè nan Nip. Pa gen ensekirite. E nou konn sa. Tan pou nèg yo pa ta fon yon jan pou fè militè rantre nan zòn sa, y ap kreye yon ensekirite kanmenm. A a. Y ap kreye yon ensekirite. Si yo ta jwenn entèvansyon militè. E lè yo kreye ensekirite a, e pi sa w tande a, Nenel Cassy li menm pral pase avèk gwoup gang li pou l rantre nan zòn nan. Epi sa w tande, peyi gangsterize pi rèd ankò. Donk se tris, se grav pèp ayisyen, pou sa nou konn ap di blan fransè, pou sa nou konn ap di blan meriken, se tris wi pèp ayisyen, pou nou pa ka viv nan peyi nou, pou nou pa ka pran responsabilite yo, se yo k toujou ap vin ede nou. E yo k toujou ap debake, lè yo ap gade konviksyon nou genyen. Pou nou fè paspò pou n ale lakay yo. Men, pa t ap gen pwoblèm pou ale kay blan men, kote konviksyon sa tou pou nou sove lakay? Pa etè sa a, kèlkeswa koulè ou gade nou, ou te mèt chanje, ou pase krèm, ou repase krèm, ou vin gen koulè vèt, w ap toujou stil ret Ayisyen. Men ki sakrifis nou fè pou n derasinen vòlè nan peyi nou? Ki sakrifis nou fè pou n leve Ayiti? Ki sakrifis nou fè pou pwodiksyon nasyonal? Ki sakrifis nou fè pou nou bay oligak yo yon leson? Se paske n ap dòmi. Se paske nou pa fè sakrifis leve bonè, menm jan nou pral fè paspò ki fò wè peyi a rive nan kafou sa paske nou bay vòlè yo, nou bay kidnapè yo, nou bay ti visye yo, nou bay oligak yo kote pou yo banbile pandan nou menm n ap pete kouri. Antouka pèp ayisyen, panse a sa, se ekstrèmeman enpòtan. Frè e sè byeneme chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl ou kwè se koze? Byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Jan wap gade imaj sa la. Ti manmi sa gen 94 lane. Li se yon meksikèn. Tande, li son meksikèn li gen 94 lane. Manmi ap ese travèse fontyè Meksik Etazini. Nap antre Etazini. Ebyen. Otorite amerikèn yo mare ti granmoun. Lè yo pran ti granmoun yo retire rad sou li yo al on kote men sa yo jwenn sou ti granmoun. Ti granmoun nan gen senti ui le gade nan tout pye l ui. Gade. Marijuana wi. Ki double ti granmoun nan konsa. E kantite a pa piti. Ebyen kisa yo pral fè pou ti granmoun? Yo kondane l pou 12 jou prizon renouvlab. Sa vle di, granmoun nan ap pase 12 jou nan prizon, si l poko mouri, y ap pase l yon lòt 12 jou ankò. Èske w konprann? A se lè yon granmoun nan laj sa epi lapolis arete l, depresyon nan kò l, pwoblèm. Donk, a ka rive yo gen tan etidye granmoun nan yo wè e pap fè 12 jou epi yo di men si fè plis ebyen nou ka ogmante. Se pou montre w pèp ayisyen kèlkeswa laj ou kèlkeswa ran sosyal ou nenpòt sa ou te ye a depi se nan zak malonèt ou antre ebyen yo ap koresponn ansanm avè w ki diferan pa bò isit. Frèzisè byeneme ebyen chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Genyen minis edikasyon an, minis lelvay la ki se Miss Nesmy Maniga, li remèsye pam pou jefò yo fè pou kore pwodiksyon nasyonal nan kad pwogram nasyonal kantin skolè. Nan yon mesaj minis la pibliye sou twitè yè 16 la, Minis la di l salye efò Òganizasyon Pwogram Alimantè Mondyal paske li soutni pwodiksyon nasyonal. Pwofesè Maniga te toujou plede pou pwogram kantin skolè ministè a chita sou pwodiksyon nasyonal nan lane 2020. Li siyen epi remèt li ansanm avèk otorite yo yon plan pou pwogram kantin skolè, bay 4 milyon elèv manje ak pwodui lakay san yo pa soti aletranje pou rive jiska 2030. Donk, pa twò mal, minis, ou resi fè yon bagay, nan lavi w. Frè e sè byeneme, an palan de ledikasyon, mezanmi paran yo gen nòt pou nou wi. Gade imaj sa a. Centre Etid, Sen Ròk, Lesly François Maniga. E pou papa w minis? Hum. Nòt sa ki mete deyò 13 janvye 2023. Li di chè paran. Hum. Nou kontan salye w nan non Jezi e nou espere ke ou anfòm. N ap anonse w ke lendi si Bondye vle, ap genyen yon ranvwa tèt chaje lekòl la, ni pou kòb lekòl, ni pou kòb bis. Mèsi anpil. Ou di minis la pa ta gentan fè yon bagay pou elèv yo? Ap gen ranvwa wi. Antouka chè paran. Mezanmi pase a la direksyon peye ti kòb lekòl la avè ti kòb bis la men sanble a lekòl minis la m pa konprann kòman yo fè rele lekòl Leslie François Maniga epi minis la se minis Maniga yo ka peye ti sa pou ti moun yo humm ala traka pou lave kay te papa medam matmwazèl e mesye ebyen chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl koze yo pa piti ditou. Nou sonje nan jou pase yo m te esplike nou, gon seri de gwoup vòlè, lè w tande yo pran yon zòn an otaj yo panse antre yo gen bagay yo ka fè de byen pou kominote a. Jamè monchè, bon se vòlò nou ye, ay nou youn, nou youn ap veye lòt, nou youn pa fin fye lòt, nou pè pou sa pa ba nou yon kou. E moun sa yo lap difisil pou genyen yon bon moun pami yo. Ayibo moun nan tèlman konn dosye yo tout li pral pran pòz pou se kòl panse se lik pi bon epi yap eliminel anvan. Ebyen medam matmwazèl e se mesye tande byen. Leta atravè Ministè Travay pa enterese sipòte piti ak mwayèn antrepriz an Ayiti yo, selon deklarasyon Jacques Mathieu, pòt pawòl Fowòm Nasyonal Piti Ansanm avèk Mwayèn Antrepriz. Strikti sa ki te siyen pandan egzèsis 2020-2021 yon kontra ansanm avèk Ministè Travay, Kontra sa a ki te valide pa Kou Siperyè Dèkont pou egzekisyon antretyen kouran nan 8 depatman peyi a. Malerezman, ministè a dezonore angajman l. Fowòm Piti ansanm avèk Mwayèn Antrepriz yo te menm adrese yon petisyon ak divès lèt nan ministè travay Rosemond Pradel pa pete nan koton ba yo santi. Donk antreprenè Jacques Mathieu pa kache desepsyon li pran pa rapò ansanm avèk konpòtman Pradel ki soude zòrèy li a fim ki te genyen responsabilite pou travay nan Nip, nan Nò, nan Sid, nan Sidès ansanm avèk Latibonit. L ap resevwa anpil menas se sa l fè konnen. Yo fini ansanm avèk travay yo, donk de manyè konplè. Minis travay la te sipoze sipèvize tout, de kòmansman jiska lafen ki pa fèt. Fowòm piti ansanm avèk mwayèn antrepriz yo di yo pa ekate posiblite pou angaje yon kabinè avoka si minis la pa kontinye fè demach pou yo kapab jwenn Frèz e sè byeneme nou genyen ECJH ki se espas konsètasyon jenès ayisyèn ki prezante devan laprès ansanm avèk petisyon yo menm ki akonpanye avèk yon ansanb de òganizasyon siyen pou denonse yon ansanb de majinalizasyon move tretman lajenès ap sibi nan peyi dayiti pandan dènye moman yo la Mwen envite ou tande ansanm avè m. Espace de concertation de la jeunesse haïtienne, ki se echo, regwoupe yon ansanm de òganizasyon ki nan kat kwen peyi a, tankou, Vwa Jenès nan Nò, CJA, Vwa, e, Vwa Jenès nan Lwès. Jounen jodi a, n ap prezante avèk laprès yon. Petisyon kote ansanm de òganizasyon sa yo siyen pou denonse yon ansanm de majinalizasyon tretman ke jenès la ap sibi e ki se majorite nan sosyete a. Kidonk, n ap di ak leta, nou p ap kite peyi a pou n al Chili, pou n al o Brezil. Se se nou ki fòs motè peyi a, kidonk, fòk nou rete nan peyi nou. pou nou travay, pou nou evolye. Se poukèt sa, m ap pase kamarad Samedi plas la pou l elabore otou de petisyon sa a. Ankò yon fwa nou salye laprès e Espace de concertation de la jeunesse haïtienne konstate depi pli de 35 lane, Te gon batay, on lit pou la demokrasi kontre la diktati. Se te byen. E batay sa li bay anpil rezilta. Men konsa tou pandan ke nap di ke li bay li bay rezilta, men gen yon ansanm de valè sosyoekonomik kiltirèl ke an ranvèsan le rejim divalyerist, li tou charye, li tou ale avèk valè sa yo. Nou pat bezwen yo. Senp, nou pa t bezwen nou vin a pa nou apa nou gen pa nou. Aa. Ki pèmèt ke gen yon ansanm de pwoblèm krisyal sosyoekonomik politik ki ke lajenès jodi a ap viktim de yo. Tankou? Ki sa k fè sa? Se modèl pratik movèz gouvènans, modèl moun ki ranvèse Duvalier yo ki vin la, ki ba nou sa n gen jodi a la. Se nan sans sa, nou menm o nivo espas de konsètasyon de la jenès ayisyèn ki regwoupe yon lapleyad, yon miltitid de dòganizasyon òganize, estriktire, ke mete n dakò sou yon dokiman e dokiman sa son petisyon. kote ke gen yon ansanm òganizasyon anndan sektè a mete yo dakò pli de plizyè semèn pou nou te prepare pa rapò ansanm de konsta nou fè anndan sosyete a. Kòm pa egzanp, lòske ou pran jèn ki nan katye popilè yo, jèn fanm, jèn gason ki ta sipoze lekòl, nan inivèsite, ki ta sipoze itil peyi a, itil Leta a, atravè Leta a, atravè enstitisyon etatik yo, men jisteman jodi a la, Laksiyism e movèz gouvènans se yon sanm de moun. Ou jwenn yo nan klas politik tradisyonèl la, ou jwenn yo nan sektè prive tradisyonèl la, yo ame jèn sa yo. Yo fè ou konprann pou yo moun fò ou gen zam lan men ou pou ou kapab repwodui tèt yo, e lè sa ou vin yon lou pou menm pwòp moun k ap viv bò kote ou, jan ke Thomas Hobbes di l dan Leviathan. Mentnan, se pa sa sèlman. Lòske n pran kategori de jèn ki lan lari yo, ke nou nou rele ou byen rechèch akademik e syantifik rele yo delenkan jivenil, Leta pa gen yon politik de la jenès k ap pèmèt jèn nan retwouve l reyèlman anndan yon peyi kote l santi l anndan yon fami. Dayè jèn nan. Pale a patizan. Leta gen yon politik de la vyeyès. Wè yo son pakèt granmoun. Yon pakèt granmoun k ap enjoy yo. Granmoun 82 lane nan ministè sante. 73 an je kwa Ariel genyen li nan primati. 82 lane o konsèy de tranzisyon. Politik vyeyès, pa politik jenès. Wala mougan. Abandone pou kont li. E lè n pran jèn ki nan inivèsite a, ki gen diplòm, lisans, metriz, doktora. Tout diplòm yo. Men, ni diplòm, ni metriz, doktora, tout papye sa yo, yo al fè mas anba matla, e yo menm plane yo dèfwa, ansanm ak kat elektoral yo, pou yo manje, pou yo siviv. Sa ki li. Ven metye trèz mizè. Ya. Rezon an se paske tou e senpleman ou gon gwoup moun nan tèt leta a ki pa gen anyen a wè a lenterè jeneral yo a popilasyon ayisyèn menm la jenès se lajan mesye yo ap fè o kontrè mesye yo detwi avni jenès la. Sa ki pa antre lan bandi oubyen sa ke yo pa fòse antre lan bandi Yo pa ki yo kreye kondisyon pou yo antre nan bandi knen chwazi pa antre nan bandi. Okontrè, yo al Chili, al Brezil. E mwen menm avè w, nou menm ki la a, nou di nou pa pral Brezil, nou pa pral Chili, nou pa pral lòt kote, paske nou pa genyen peyi de rechanj. Ebyen, si nou pa gen peyi de rechanj, nou menm anndan espas de konsètasyon de la jenès ayisyèn, ki son strikti striktirè òganize, Nou pa fè tèt nou ilizyon ke n se sèl gwoup jèn ki òganize. Okontrè, nou konsyan ke gon pakèt lòt jèn ki òganize, se sa k fè jodi a la, anndan espas la, genyen pli de yon santèn estrikti jèn ki gentan siyen petisyon sa a. Donk se nan sans sa, petisyon sa a, se yon sanm de, se yon petisyon ki genyen kèlke eleman e plizyè eleman ladan l ki reflete la reyalite sosyo-ekonomik-politik. et que la jeunesse a victime aujourd'hui. Par exemple, si moi énumérer quelques points dans le document ça, mm-hmm. considérant que ce secteur de la jeunesse, la jeunesse haïtienne, représente plus de 65% au niveau de la société haïtienne. C'est-à-dire, nous en majorité. Donc, nous avons population jeune. Considérant que, au niveau de la zone urbaine et rurale, dans tous les départements du pays, la grande majorité des gens qui vivent dans dans ces régions sont des jeunes. Considérant toutes les études statistiques faites par des différentes institutions du pays et internationales, exemple FNU, UNICEF, FAFO. ONU. Medam, matmwazèl e mesye, donk nou swete konpatriyòt yo kontinye pou sibe chimen an ansanm avèk petisyon an, se trè trè byen. Frè e sè byeneme, nou pa prale san ke nou pa fè w anons sa a, se ekstrèmeman enpòtan. Ou menm ki vle fè pati de Staff vip tak 509 Fouco, pa ezite. Ekri nan nimewo sa ki se 727 999 79 04. E lè ke w ekri nan nimewo sa a, n ap ba ou tout kondisyon pou ke ou antre pou fè pati de staff vip tak 509. Konsa, depi se pwogram tak 509 ap fè, w ap gen aksè, w ap kapab bay pwendvi pa ou sou li, e si tout fwa tou, ou gen yon pwojè, ou ta renmen ke nou sipòte w, ou ta renmen ke nou patisipe ladan, ba ou, ba ou èd nou, donk, ou kapab ekri nan nimewo sa ki se 7 27 9 99 79 04. Map tann mesaj ou. Frè se sè byen eme byen vini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete ou kwè se koze nan la repiblik nou bagay yo anpil frè se sè byen eme ebyen fòk mwen diw genyen jij david sen lik ki fè pati de lis jij yo revoke nan sistèm jidisyè a mèt david ki te nan tribinal jakmèl la ou kwè se koze. Mèt David sa Wa achte tafya nan lari pa ou Pa gen pwoblèm pou sou men lè w pral regle dosye jistis tèt ou sipoze klè Depi jou mesye a sou ou tankou pipirit nan lari piblik Sèl nan jistis peyi a ou jwenn yon bagay konsa Maten an Oh oh Ou te menm kraze vit machin yon polisye. Ah men e poutèt sa m rele a. Sa te rive Mete w mete w an defi ale nan lapolis Jakmèl ke l te nan kò Igmo ke l te nan Simo ke l te nan sesi sela pou wè tout polisye se zanmi m lakay mwen pou mete yon dosye bon yo konnen tou m son politisyen yo konnen m son politisyen tou. Èske w bwè gwòg ou anpil vre chè mèt? Non m konn fè fèt lakay mwen m pa yon pòv. M konn fè fèt lakay mwen, bay moun manje, bay moun bwè, tout bagay. Nou pa gen dout sou sa son gran nèg kap pale la nou nan sans ke nou vle pou esplike nou an eske sa rive kote ou soti nan fèt lakay ou sot bwè lakay ou epi ou soti nan lari gwòg la tèlman sou ou gen de bagay inabityèl gen de konpòteman biza ke ou wè mèt la gen ou di oh epa mèt la sa eske sa konn rive ou? Non jamè jamè m di w Nader gon pwoblèm avè m paske Nader ta pral vann on tè pou 10000 dola ameriken m te anpeche l vann mwen m te gon zanmi m ki ozetazini. Mwen kay frè, mwen kay mè, jiska prezan map fè kou. Bonadè vin nan fakite de dwa Jakmèl la menm pase l paka pase, etan li m fè l yon ti chanm kay Pòtoprens yo di yo bal diplòm. E li te ka pase? Yo vin mennen ankèt sou mwen yo pa gen anyen sou mwen. Kounya pou w di m konsa ke m konn bwè tafya nan lari? Bon son sitwayen m ye m pa nenpòt moun. Bon, pa gen pwoblèm, se mèt men sof ke apati de sa nou pral limen pwojektè nou sou Lavalin wi la. Tout fanmi yo Ozetazini, tout Kanada ap rele m paske yo pa konnen m konn nan anyen dwòl. Tout fanmi sa advantis yo ye wi. E sa fè m mal pou Nader fè sa sou do m. Mwen menm m konn bwè gwòg nan lari. ki vini avèk dokiman ki analize yo epi ki pwodui rapò l e l pran rapò a li bay CSPJ, CSPJ li menm li statye sou li. Pa konn si m twonpe m, kòman Nader Désir kòm yon endividi ka deside men nan ki sans oubyen nan ki lòt pou l oryante yon rapò konsènan yon travay dankèt ki te fèt sou yon majistra? An ale majistra l ye, se li. Tande, m ap pale avè li. Lè konseye a rele m li di m ke m pa gen okenn nòt negativ kont ou non, ni de diplòm ou yo. ni de dosye ou, ni de moun kote w ap travay. Li di m, yo di m, Majistra, ou konn bwè tafya? M di, Wi, lè wikenn m konn fè fèt lakay mwen, paske m toutan bay moun bagay. M pa sòti nan yon fanmi pòv tankou Nadè. Ki konseye ki te rele w la? Ki konseye? E pa yon konseye ki te rele mwen, youn nan komisè ki t ap fè ankèt yo, yon nwèl, ki te rele m. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa a. Non bagay yo anpil wi pèp ayisyen. Donk lè w wè jij la fin sou konsa pèp ayisyen, mache kraze vit machin moun nan lari. Ala traka. M ap fè w konnen tou jounen jodi a, pastè Armel Lafleur te sipoze parèt devan tribinal koreksyonèl, sa ki pa arive fèt, men malerezman avoka pastè a pa bay pou ki rezon. Frè e sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi spesyal nou. Si jezi te sou kwa toujou pèp ayisyen l tap di ma sè non non non non m pa ka pran 2 chay a la fwa mezanmi pou map pran kout mato epi kounye a pou ap fann tenpan m. Que ja te done eh. Que ja te done eh oh. Tu ma done la fwa pou chanje. He! M ta frape men nan tèt. Paske ou pa ka kite yon moun kanpe devan ou pou ap fè tout ba ap fè bri sa yo nan zòrèy Letènèl. E moun sa yo ki di ou n ap chante men pa pou bèl vwa pou laglwa de Dye. Ou vin chante pou pa pou bèl vwa pou laglwa de Dye epi w ap vin pete tenpan m nan laglwa de Dye w la m ap mete w deyò. O o. Jezi, demen poko menm rive. Tenten. Mèsi. Sa va ma cheri. Mèsi sè jezi men. Mèsi. Pastè ki bay sè sa mikro a pou vin chante sou chè a. Yo sipoze arete w pou kòripsyon. Antouka. Jan n toujou di l pa bò risit. Ayiti diktati o sèl apèl dè zanti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken Sèl vòlè yo kap rete ki viv ravè rakin ratakara Nap fè plas a Vwadlamerik près enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo frèz e sè Nap kwaze talè konsa. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou Mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwotejew baw lavi ak la sante bonjou bonswa tout moun non pam se fouco nap kwaze nan lòt video orevwa bizou bizou one love.